A ka fè lè netwayaj. Mwen nòmalman ka koumanse a 6 zè, men mwen kòm mwen anme travay pi bonè, pafwa mwen ka rive vè le 5 è, 1 ka, se pou mwen pa twouve pou moun nan pye an mwen, paske se pa agreyab lè w ka travay e moun ka monte desann nan pye a w, se yon bitan an pè anme. An chwazi la rejyon, sa vin de tou natirèlman. Kontake moun, founi dò kontake moun. Il faut deja se lijèn pou mwen, travay lan ka fè la, il faut nou lo ijèn, se ijèn. Se madanm la a ka di yo franchman lè nou lo nonm, mwen met travay pandan mwen vè nonm. Vi prive w mwen pran jere, premyèman se yon a pa pou di w sa pa difisil, li pa difisil pase fon jere travay la, plis li fon jere.